Oparavan lè lapli te konn tonbe n te konn fè semèn, de semèn moto n kanpe n pa ka sikile. Men alèd de wout la, yo vini avè l isi a, se kèlke choz. M pa konnen kòman kontra yo te ye, men parapò a de prezidan sa yo k pase a, Ilavach, m ka di Ilavach benefisye. Se parapò a jan peyi a vin ye, difikilte k vin genyen peyi lòk la. Li tap plis avanse ke jan l ye a. Si w Mateli l te fon premye pa epitou prezidan Jovenel vini l fon dezyèm pa. M mèt di w pèp Ilavach la gen yon ti kras soulaje. Bon, m ka di mwen menm m soulaje. M ka di pou de menm pou peyizan. Si pa egzanp m te gen kle sa nan men m. Se avè l m chache lavi m. M son teknisyen. Lè m pa jwenn yon grenn kanal sat pou m enstale. E avèk kle a m chache lavi m. Ou konprann? Lè m pa jwenn yon pano solèy k anpann pou m ranje l, se avèk li a m chache l ap di si w vini w pran kle a, m konnen ou k pran l, ou chwazi di m moto m nan te koute m 10 goud, ou pran l, ou pa ban m anyen sou li, e a bloufè m. Ou konprann? Men m espere ke si moun yo ta jwenn yon ti salè pa rapò a jan yo dedomaje yo a l ap kèlke chòz e l ap yon ouvèti tou pou wè si yon vi a fèt. Menm lè prezidan Jovenel pa ta la ta gen yon lòt gouvènman k moute. Konprann? M panse bagay yo ka ale konsa. Sèlman nou bezwen plis konpreyanson. Si m te gen pouvwa oubyen m te gen posiblite m t ap akonpanye moun sa yo pou m fè yo benefisye ke sa yo pèdi a. Paske wout la yo kraze oubyen tè yo genyen yo pase ladan yo fè wout la. Yo sèvis kominote a. Pye kokoye yo gen yo kraze l pou yo fon bagay l yo sèvis kominote a men se pou yo pèsonèl li te ye. Ou konprann? Obligatwaman yo ta sipoze dedomaje yo.